Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon trè kontan dèt avèk vou paske nou pral pale anpil ti koze epi Map mande w pou kapab gade emisyon sa jiska la fen paske on a une petite surprise pour vous à la fin et ça va vous faire rire! C'est parti la famille! Léon Charles, direktè jeneral AI Lapolis Nasyonal Dayiti a, li te retwouve li an gran difikilte nan vil Kap-Ayisyen jounen mèkredi a. Hum! Manm nan popilasyon dezyèm vil peyi a atake yon delegasyon pnh ki gen nan tèt li Léon Charles, yo te voye anpil kout wòch an direksyon polisye sa yo DGAI enstitisyon polisyè la oblije retire kò l rapidman nan espas la pou evite sa n ta kapab rele yon katchouboumbe. Bon, n ap tou chita sou pwen sa paske nou pral fè w viv imaj yo an detay sou chanèl la. Moun Okap te di ke yo pa bezwen polisye sòti nan Pòtoprens pou vin sekirize sa ki pral fèt la. Tande byen wi, paske yo gen yon gwo oy pa rapò ak moun ki yo menm ap bay Jovenel Moïse sekirite. Si Jovenel Moïse asasinen, ebyen premye moun ki konsène yo, premye moun ki ta dwe reponn kestyon se les entourages du Président de la République. Des mercenaires, un commando armé arrive, yo fèt irruption Lakay prezidan repiblik lan e ou son pase les securite du chef de leta. E gon lòt bagay pou konprann daprè article Miami Herald la, sè ke m ta kapab di prezidan lanse yon apèl an detrès e sa pran du tan pou ke gen de nèg ki pi pwòch li kouri vini men ekoute La m panse ke moun yo petèt eske yo gen rezon ou byen yo eksede pa sa n ta kapab rele la kolè pou di ke yo pa bezwen prezans lapolis nan vil la. Si mwen m panse ke Leon Charles rete nan vil Okap nan kad fineray sila a ebyen m ta kapab di sa kapab mal pase. An n gade kòman sitiyasyon an te ye nan vil Okap nan moman. DG pnh la li menm Katouch! Bagay la gate, bagay la gate nan vil okap. Antèman an kòmanse enposib pou fèt. Jan nou wè l la, nou nan lèt H nan ri 17. Pou kounye la, nou ta kapab di se anpil zòn ki kòmanse ap leve. Anpil zòn nan Nò, m ta kapab di nan departeman Nò la, nan zòn Kap-Ayisyen epi nan Gran Nò la ki gen Nòwès e Nò-Ès egalman paske maten nou te wè e moun Nòdès yo yo menm ki pran lari an pou kapab mande jistis pou Jovenel Moïse. Jovenel Moïse p ap antere toutotan yo menm yo pa jwenn jistis pou prezidan ki asasinen nan dat. 7 jiyè pase a e pou lestan kòman sa ye o nivo de vil okap pa rapò ak kestyon fineray la ebyen an nou wè kòman yap prepare stann pou fineray jovenel moïse lan pwiske pral gen anpil moun kap fè deplasman nan kad fineray nasyonal sila e se nan miko konfrè nou vwadlamerik. Nan abitasyon Boden tou pre vil Kap Ayisyen, se la ke chèf leta ayisyen asasine le 7 jiyè 2021 an, Jovenel Moïse, pwal gen depouy mòtèl li. Lavwadlamerik twouve l egzakteman nan abitasyon papa chèf leta a, Mesye Etienne Moïse ki te tere le 4 oktòb 2020 nan espas sa a, ebyen se la ke chèf leta ayisyen Jovenel Moïse, pral vin antere le 23 jiyè 2021 k ap vini la. Gen anpil preparatif ki deja fèt, gen stand ki deja konstwi pou resevwa ofisyèl yo avèk tout lòt moun k ap vin patisipe nan fineray la. Gen Direksyon Depatmantal Nò, DPTC, ki mete plizyè materyèl disponib pou netwaye espas yo pou kapab aplani plizyè teren yo menm ki te reprezante ti pwoblèm nan tan nòmal. Donk kòm ou kapab remake l la, zanmi telespektatè de Lavwadlamerik, donk se nan espas sa a, se nan tonm sa a, ou wè ki gen kat plas, 1, 2, 3, 4. Donk premye a, se mesye Etienne Moïse ki te mouri 9, ki fèt 9 desanm 2022, ki mouri, ki tere 4 oktòb 2020. Donk se la ke kò Etienne Moïse li menm li twouve l. Donk se la tou, nan yonn nan espas sa yo, nan 3 espas sa yo ki rete a, ke chèf leta ayisyen an ki asasine. le 7 jiyè 2021 pwal twouve l apati de 23 jiyè 2021 kap vini la a. Nan sware madi 20 jiyè 2021 an, gen yon gwoup moun ki mache atravè lèri nan Tigwav pou reklame jistis pou jèn Hector Nathanaël, 19 lane, asasen touye ak bal nan ri Geffrard nan Tigwav. Fineray defen an poko ap òganize. Zanmi, paran, kondisip. Yo tout mande ak otorite jidisyè nan vil lan pou kapab ouvri yon ankèt pou kapab rive idantifye epi tou arete otè zak sila. Imajine 19 an, li parèt, li disparèt paske a 19 an se yon timoun men ekoute yon jèn ki te plen avni an, w ap tande sa Ebyen nou menm moun Tigwav, nou menm moun Wi Lekont, nou leve kanpe nou di non e nou prè pou nou ale jiskobou paske nou di fòk nou jwenn jistis e reparasyon pou Nathanaël Hector. Jistis e reparasyon pou Nathanaël Hector n ap mande. Nou pa p mande l sèlman nan bouch, nou pa p mande l sèlman pou nou fè mach, Lòt enfòmasyon nou pote pou ou nan kad emisyon sila a, Konsèy Aviyasyon Sivil, jack, Otorite Dominikèn, Sektè Transpò Ayeryen, apwouve madi nan kad yon reyinyon ekstraòdinè ki fèt nan aprèmidi, Repriz vòl yo sou Ayiti. Nan kad reyinyon sila a, prezidan dyak la, Jose Marte Piantini, li fè konnen aviyasyon se mwayen ki pi si pou kapab vwayaje ant 2 peyi yo an rezon kontwòl sekirite ki egziste nan ayewopò ak konpayi ayeryèn yo, dapre yon kominike enstitisyon an ki soti. Pa bò kote laprès dominikèn, Santo Domingo te pran desizyon pou fèmen fwontyè terès, entèdi vòl sou Ayiti apre anons asasina Prezidan Jovenel Moïse nan dat 7 jiyè pase a. Men, 2 jou pli ta, fèmti fwontyè ayeryèn li asoupli pou kapab pèmèt vòl yo nan kondisyon eksepsyonèl e pou rapatriman resòtisan dominiken ak travayè etranje nan antrepriz dominikèn epitou pèsonèl diplomatik la. Otorite dominikèn yo yo menm tou pral otorize nan dat 13 jiyè pase a reouvèti fwontyè terès inikman pou sa ki gen a wè ak sektè komèsyal la pou favorize repriz ekspòtasyon yo vè peyi Dayiti. Fòk nou di ke distribisyon pwodui petwolye yo pral amelyore nan stasyon a esans yo semèn sa menm. Prezidan Asosyasyon Nasyonal Distribitè Pwodui Petwolye yo David Tchornier. Se li menm ki fè anons sila. Nou kwè nan ou wi David. Alòske gen yon kagezon gazolin ki rive e ke sitiyasyon sekiritè la yon ti jan apeze nan Matisan, katye a wo risk nan periferi Pòtoprens, kapital ayisyèn nan, ebyen David Turnier pwomèt yon amelyorasyon nan distribisyon gaz la. Piske nan dènye jou sa yo, se anpil moun a bidon jòn, long fil datant nou konstate nan ponp a esans yo Moun kap bouske yon ti gazolin. Men fòm di nou byen ke ponpis yo nou mechan. Anpil sekirite ki nan ponp yo tou nou mechan. Nou konn kisa nèg yo fè ayisyen ki yo menm aletranje nou kapab konprann. Ayisyen an banm di w mechanste a li kòmanse depi nan nou wi. Nou mechan ak tèt nou. Nou pa ale je frè nou. Ou konn sa nèg yo fè? Galon gaz la vann 245 goud nan ponp yo. Bon, omwen n ta kapab di 250 goud. Men gen difikilte pou gaz la rive. Ti gaz ki genyen an, yo stoke l. Ki sa nèg yo fè? Ponpis yo rele moun bò lakay yo. Sekirite ki nan ponp yo rele moun bò lakay yo. Lè w gade w wè yon nèg vin a 20 galon jòn. Yon lòt vini a 50 galon jòn. Sa li atò? Yo plen. Ou menm si w gon machin ou pa ret nan liy nan gade yo femen sou ou ou pa jwenn anyen. Ou pa ret a yon ti bidon ou ta kapab fè 2 galon difisil yo pa konnen w se biznis kap fèt la pa la w epi kisa yo pral fè mezanmi tande byen wi galon gaz la ki vann a 245 goud oubyen 250 goud y achte l nan ponp lan lè yo mete l bò lari an yo fè w peye l Prèske mil goud. Paske gen nèg ki vann li a 150 dola. Lè w parèt ou di, Konbyen li? Yo di w 150, men n ap ba ou l a 140 wi n ap aleje w. Sa vle di, nèg la prèske fè 3 fwa kòb li depanse a. Èske n konprann? Nou wè jan Ayisyen mechan. Kounye a la, lè lameri parèt li sezi de twa galon, w ap kriye. Non w pa gen pou kriye paske se mechan w ap fè. Depi w fè enjistis, y ap fè enjistis avè w tou. Si w te achte l nan ponp lan, epi ou vann li nan lari an petèt a 75, 80, pa t ap gen pwoblèm, men lè w fè sa, Bondye ap gade w, ou p ap rich, ou p ap rich paske s on move lajan k nan mwen. Men fò n di ke gen anpil kote nan peyi a yo kòmanse ap sezi yo, mwen menm franchman, m bat bravo, m bat bravo. Bon, jan m te di nou, m pral kite nou avèk yon ti videyo, se sa k fè m te di nou ke gade e emisyon an jiska lafen paske a la fen on a une petite surprise pour vous. M p ap esplike nou istwa a non, Ki salòp la. Kote fren brek misye mesye. Menm lè misye nan mòn nan li pat ka peze fren pye a men omwen fren brek la ki nan men an ou ta kab pezel mon frè. Se jis yon ti mesaj pou vou. E pi yon ti konsèy. Lè n ap bwè, gon yon grenn lojik fò n pa antre ladan l. Pa debarase boutèy la twòp pou n anbarase tèt paske l ap koute w trè chè. Mèsi bokou la famiy, kòm toujou an maksimòm de kòmantè, an maksimòm de pataj. Mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vou apresye le travay, pi aprè kès kon di? A la pwochèn!